Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou kontan rantre la kay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Yon solda tonbe pa ka kraze yon lame. Cristiano Ronaldo blese sou tèren an, gen plizyè lòt jwè pou ranplase Cristiano Ronaldo Jiskaske Cristiano Ronaldo reprann fòs li madam mesye pou l remonte tèren an. Sa vle di nan RL Prod tout jwè ka fè gòl. Madam mesye nan kad emisyon sila nou gen anpil dosye nou pral pale. Gen bagay k ap fèt nan peyi Dayiti nan moman an la ke pyès moun pa vle pale men mwen menm kòm jounalis anketè mwen mete dwòn mwen anlè nan palè nasyonal. Enben madam mesye mwen gen yon lis nan men m la ki gen 25 moun ladan 25 moun ki pap travay aktyèlman la nan leta men 25 moun sa yo toujou gen machin leta anba dèyè yo antouka madam mesye na konprann nan kisa nou pran lapolis paka jwenn machin pou lal fè operasyon anpil moun ap plenyen paske leta pa genyen ase de machin pou asire yon seri de travay nan peyi dayiti lapolis anbilans Anpil lòt moun ap plenyen paske yo pa ka jwenn machin. Anpil kote andeyò nan peyi Dayiti, polisye yo se sou 2 bit tchele yo y ap mache, yo pa gen machin pou y al mennen operasyon. E gen kote n ap gade madam mesye, moun yo ap plenyen paske yo pa wè prezans lapolis. Sa k fè yo pa wè prezans lapolis? Paske polisye sa yo madam mesye, yo pa genyen machin pou y al fè. Operasyon. Antouka pèp ayisyen, m pral ba nou non 25 moun, yon lis ki vin jwenn mwen la a sòti dirèkteman anndan palè nasyonal, 25 moun ki p ap travay aktyèlman la a nan leta, ebyen moun sa yo toujou gen machin leta anba zig yo. Lè n fin lage lis non sa a, si m manti, y a vin demanti m. Daprè sous pa m anndan palè nasyonal, ebyen mwen tonbe sou lis sa la a, Pèp ayisyen m pral ba nou lis 25 moun ki pap travay ankò nan leta men ki toujou gen byen leta anba men yo moun sa yo yo gen machin leta nan men yo e moun sa yo pap travay ankò nan leta e silvouplè gen nan yo se pa machin se pa machin ofisyèl se machin Kòmsi plak nòmal, plak òdinè ki nan men yo men se pwopriyete leta ayisyen yo ye. Pandansetan, gen anpil polisye k ap travay andeyò nan anpil lòt zòn nan peyi a, yo bezwen machin pou y al mennen operasyon, men yo pa gen mwayen. Pandansetan pil machin sa yo nan men moun sa yo, Lè nap gade 25 moun sa yo ki gen machin nan men yo e gen nan yo ki gen 2 machin nan men yo. Si moun sa yo te remèt machin sa yo, m panse leta a te kapab vann machin sa yo oubyen te ka remèt mezon machin sa yo, yo pran kòb sou machin sa yo, oubyen yo transfere machin sa yo nan yon seri de komisarya oubyen sou komisarya ki genyen nan peyi a pou polisye yo kapab al mennen bon jan operasyon. Gen zòn moun yo pa janm wè polisye, polisye oblije rete sèlman nan komisarya a paske yo pa gen machin. E m t ap gade yon imaj la, n ap gade yon komisarya, machin yo se sou bout blòk, se sou wòch yo mete machin yo, machin yo pa gen kawotchou, machin yo kraze. Pandansetan 25 moun sa yo, yo p ap travay nan Leta e 25 moun sa yo, yo gen mwayen yo kapab achte machin pa yo. Ebyen moun sa yo yo gen byen leta anba zig yo. Antouka si nap fè peyi ann fè peyi. Afè nèg yo pran leta tankou yon bèf tout moun antre anbal vin tete manmèl la li lè li tan pou sa fini. Depi yon moun antre nan leta se rich lal rich. Antouka nap kòmanse avèk lis sa lis ki genyen 25 moun ki genyen machin leta anba menl. Ebyen premye moun ki gen machin leta anba menl se mesye. Machin leta anba menl ki pap travay nan leta nan moman nap pale a la. Dezyèm moun nan, nap pale de mesye Yves Germain ki nan CNE. Yves Germain li menm li gen yon Toyota Land Cruiser Prado nan menl, seri a se. Gilbert Estinvil ki nan komisarya Leogane ebyen misye li menm li genyen machin leta tou anba menl misye genyen yon Nissan Patrol ebyen seri Nissan Patrol sa se JNITC SY 61 Z05 44 279 nimewo motè machin sa. Nap avanse pou katriyèm moun. Dènyèman la yo wonflel petyonvil yo bali bon jan bwa kale. Depi n tande yo wonflel petyonvil yo bali bwa kale tout moun konnen nap pale de Magalie Habitant li menm ki genyen 2 machin leta anba menl. Magalie Habitant genyen yon Toyota Land Cruiser nimewo seri a se JTE. 11, Koulè l se gri. N ap kontinye toujou pou Magalie Habitant. Magalie Habitant li menm, li genyen ankò yon lòt machin nan men l. Machin sa se yon Toyota Land Cruiser SW. Ebyen seri machin sa li menm se JTM HY ZY 7. HZ-06, 35, 365 ane 2010, nimewo plak la se AA 17 806, koulè blanch. N ap kontinye toujou nou genyen mesye sa ki se chofè André Apollon. Chofè André Apollon li menm li genyen yon Toyota Land Cruiser Prado nan men l. Griz. N ap kontinye toujou, n ap pale de enjenyè Flambert, li menm ki nan CNE, ki gen nan men l yon Toyota Hilux, nimewo seri a se 8 AJFS 8 CDX 012 159 79, nimewo motè a se 2 KD tirè. U 94 03 25 Ane 2017 Nimewo plak la se BB 46 808 koulè blanch N ap pale de Mèt Ocnam Daméus li menm ki genyen machin leta nan men l li genyen yon Toyota Land Cruiser Prado Nimewo seri a se JTEB D9FJ40K021969 Nimewo motè a se 5L-630 22 01 ane 2017 Ebyen sa li menm nou pa jwenn plak pou li selon lis ki vin jwenn nou an men koulè ki nan men l lan se yon koulè blanch. Sa vle di mèt Ocnam Dameus li menm l ap sikile la avèk yon machin ki pa gen plak nan men l. Machin sa pa gen plak. Enben n ap kontinye toujou, n ap kontinye nan lis la, lis la long mezanmi. Nou genyen ansyen minis Nader Joiséus li menm ki genyen nan men l, lis la long wi mezanmi, yon Toyota Land Cruiser SW. Zero, 37, koulè griz. N ap kontinye, n ap avanse pou Mesye Pierre M. Lubin. Li menm, li genyen machin Leta nan men l. Mesye Pierre M. Lubin, li genyen nan men li yon Toyota Land Cruiser, nimewo seri a se JTEEB 7. Li menm li genyen machin leta nan men l tou, li genyen nan men l yon Isuzu MU-X, MU tirè X, plak nimewo seri a se MPAU CS 85 GJT 000 206. Ebyen nimewo motè machin sa a se 4. JJ1-RX1040 ane 2018 plak machin sa se SE-04929 koulè griz Ebyen nap kontinye toujou la fanmi nap pale de mesye Rolsby Ted Tesnor li menm ki nan FADH lame dayiti 0173 ane 2008, nimewo plak la se SE tirè 06 325, koulè blanch. N ap kontinye toujou, n ap pale la de Junior Salomon li menm ki genyen machin li. ta nan menl tout nèg sa yo la map site la avèk tout fanm sa yo yo genyen machin leta anba men yo e moun sa yo selon enfòmasyon ki soti depi anndan palè nasyonal ebyen moun sa yo yo pap travay li menm li gen yon toyota aylux nan menl nimewo seri a se 8. a j f s 8 CD 92 18 0 21 Eh bien, numéro moteur, c'est 2KD-U 96 45 73 année 2018 eh bien numéro plat classé AA-62 447 couleurs Noir nou preske fini la famille ebyen nap avanse la pou madam naicna nicola mezanmi woy nou chaje byen leta nan menw madam naicna nicola li menm li genyen nan menl yon toyota land cruiser prado ebyen numero seri a se jte bey 25 j 20. 00 71 985. Eh bien, numéro moteur c'est 1 kz 1908 230 année 2009. Numéro plaque là c'est AA- 08 953 couleur blanche. N'a continué toujours. 2008, nimewo plak la se AA-10 478 koulè noir. Nou preske fini, ebyen nou genyen madam Michel Di Pierre Louis ki se 24 ème moun ankò ki gen machin leta nan men l, madam Pierre Louis li menm li genyen 2 machin leta anba men l. Madam Pierre Louis gen nan men l yon Toyota Land Cruiser 25 80 ane 2004 nimewo plak la se AA-10 504 koulè blanch ebyen lis sa mwen mete deyò a la se lis moun ki genyen byen leta nan men yo e ki pap travay nan leta selon enfòmasyon ki vin jwenn mwen ta fè kwè moun sa yo nap Tande la a, moun sa yo mwen sot site non yo, moun sa yo mwen sot site non yo, yo t ap travay sèt nan Leta, men yo p ap travay ankò nan Leta. Si moun sa yo ap travay toujou nan Leta, m ta renmen konnen, paske selon yon sous mwen genyen dirèkteman anndan Palè Nasyonal ki voye lis sa a ban mwen, ebyen moun sa yo mwen sot site la yo, moun sa yo se yo menm ki gen byen Leta nan men yo, pandansetan anpil polisye, bezwen machin pou yal mennen operasyon. Antouka, gen anpil moun ki antre nan leta, moun sa yo se lajan yo vin fè, moun sa yo se pa anyen yo vin regle se pa travay yo vin travay pou leta, anpil moun yo antre nan leta ak depo dèyè yo e lè yap kite leta swa gen nan yo ki milti milyonè swa gen nan yo ki gentan chaje lajan labank avèk anpil byen achte kay, achte. tèren fè anpil gwo biznis antouka la famiy nap gade pou nou wè eske yon bon jou nèg yo pap sispann tete bèf la paske nèg yo tèlman tete bèf la yo preske fini ak manmèl la yo finn tèlman tete kounya se san yap rale antouka kondi pè toma Nap swiv eske moun sa yo pap deside remèt byen leta ki nan men yo oubyen leta pap deside al sezi byen sa yo nan men moun sa yo kòm ayiti son peyi spesyal nap swiv.